Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Nan pwofite pou n salye anpil zòn ki toujou ap plenyen pou tèt nou pa salye yo nan emisyon sila. Site Solèy, Dèlma 2, Dèlma 6, Maya. Belair, tout kote sa yo, epi nou ta kapab di tout Petyonvil la tou. Bon, nou avèk ou jodi a la a nan kad emisyon sa a pou n fè yon ti pale. E nan kad emisyon an tou nou kapab koupe kou ak yon sèten rumeur ki ap sikile. Rumeur autour de Barbecue. Premye bagay, enfòmasyon k ap sikile yo ki ap miltipliye de tan a otre, fezan kwa ke Barbecue serait mort, se pa ditou vrè. Sa fè dezyèm fwa mwen di sa, e se pa ditou vrè. Gen yon lòt enfòmasyon ankò ki ap sikile otou de Barbecue, enfòmasyon ki ta fè kwè ke BBC ale Latibonit pou l al pran swen. Epi mwen rekeyi yon maksimòm denfòmasyon. Ebyen, lèjan ki son tou prè de Barbecue, yo kapab konfime sa tou pou di ke, ben ekoute, Barbecue, li pa lakay li. Men, Barbecue se twouv dan la rejyon metwopolitèn de Pòroprens, ap pran swen. L ap pran swen nan de fason. Swen doktè, men tou, on fèt apèl a yon ougan pou kapab. fè yon lòt travay mistik. Kounya map poze tèt mwen yon kestyon paske se pa yon sekrè pou pèsòn, Barbecue c'est un homme très mystique. Eske li rive yon kote m ta kapab di fòs ki sou li an kòmanse fèb o pwen ke yo oblije fè yon apèl ak yon ougan ki sòti nan yon departeman trè elwanye de Pòtoprens. Ougan sa sòti. nan depatman Sid peyi Dayiti. Donk sèt istwa ke Barbecue ale nan Latibonit pou kapab al wè ougan, se totalman fo paske ann imajine yon bagay, un homme à la trempe de Jimmy Chérizier alyas Barbecue, connu du grand public, resevwa yon bal pou li kite lakay li epi pou pran direksyon Latibonit pou al pran swen. Premye bagay m ap di nou, si pou l ta deplase, ak konbyen sòlda pou l ta deplase? Paske li pa prale nan yon lojik deplase pou kont li. Oke. E la dezyèm choz, kèlkeswa bandi an, depi li pa nan kanton li, li parèt. Trè vilnerab. Pa egzanp, ou kapab renye sou yon departeman. Men si w pran, pa egzanp, nèg 400 mawozo yo, ou di, al nan depatman Sant. Men se pa lakay yo. Yo pral gen difikilte pou yo adapte yo. Si o kou de wout oubyen pandan l rive kote l pral pran swen an, gen yon operasyon polisyè. E écoutez déjà, il paraît être très vulnérable. Donk la, m panse ke se. On seri de paramèt ou ta dwe mete an kont pou di ke ben ekoute non, Babekyou pap fè zòn sa. Men kòman eta sante Babekyou ye? Paske si enfòmasyon kap sikile fè kwè li ta mouri, se pa vre, mwen di nou sa san pou san. Enfòmasyon ki ap sikile kòm kwa li al ka ougan se pa vre. Men ekoute, on pe se poze la kestyon, sur l'état de santé de Jimmy Chérizier, est ce qu'il se porte bien? Est ce que ça va mal? Sèl bagay nou kapab di w sè ke kot Jimmy Chérizier ye a yo pa vle l fè twòp efò paske lè ou pran yon bal a fòs konsa e daprè enfòmasyon ki ta rive jwenn nou se ta yon bal M 14 oubyen yon bal AK 47 sa yo rele kalachnikòv la. Lè w resevwa yon bal konsa Kèlkeswa moun nan, si w pa t gen sou ou tèt nwè, ou t ap mouri. Men imedyatman, gen yon fòs ki, m ta kapab di, kenbe Jimmy Cherizier mistikman. Petèt ke li kòmanse afebli tou piti, se sa k fè li pran bal sa a e ke jounen jodi a la, bal la kòmanse ap fè efè paske yo di l pa fè twòp efò. Paske si ou fè twòp efò, sa kapab sisite yon emoraji. ki pral genyen de konsekans negativ par la swit. Premye bagay pou konnen, lè ou sou yon chan de batay, menm lè ou pa pèse, epi ou rive yon kote, ou pran yon bal, ba w, bal sa a li pa ka yon bal natirèl. Sa ta vle di ke mesye nan baz Gabriel yo te fè gwo seremoni sou zam nan nan yon premye tan e sou bal ki ladan l nan nan yon dezyèm tan, E tou 2 nèg ki te pote boure sou Jimmy Cherizier yo, alò ke gen youn ladan yo ki ta pèdi lavi l, ebyen nèg sa yo se zam ak bal moute ki ladan yo. Lè yon bagay konsa fèt, lè w pran bal la, premye bagay pou fè, se fè apèl a mistik ou. E dezyèm bagay se lopital. Se sa k te rive pou Dady. nan Bwouklin, lè l te al batay a nèg Ti Watson yo nan Pyèsis, misye pran bal la nan pye plizyè bal, lè misye tonbe nèg yo pran l, yo al avèk li nan baz Gabriyèl, yo fè yon gwo seremoni, rele gwo espri epi apresa yo rele doktè pou li kapab jwenn swen. Yo ba l swen lakay li. Jiskaske misye vin sou de pye l epi bon misye kòmanse retounen ap bay pwoblèm nan game nan. Pou danjwozite kalib zam sa yo, nou pral fè w tande yon, èske m ta kapab di yon ekspè, men kèlken ki a pase 8 an. ògàn anndan w. Ou wè sa m vle di la? Tout ògàn, tout ògàn li touche yo, li sakaje yo, li detwi yo. E sa k fè ke zam sa yo, sa k fè ke se zam de gè sa yo, yo pa pèmèt yo itilize yo deyò. E sa k fè Nasyonzini vini, e sa k fè Geneva Convention yo vini, yo entèdi yon seri de zam pou yo itilize. Sa m vle demontre yon moun, m ap depi lè bagay sa, m ap di konbay ka nòmal. Pa egzanp, nenpòt timoun ki pran bal sa, esplike koman sa yo fè pase sa yo pa katoun se verite yo ye mèsi bokou pam. Si nou Chita sou analiz m ta kapab di ekspè sila a oubyen mesye sa a ki li menm pase 8 an nan lame amerikèn premye bagay nou ta kapab di tèt nou Barbecue ap pran kèlke jou ankò pou li kapab nòmal èske a son retou li ap vin yon moun ki trè blende paske pa bliye nan Echèl malefik lan, dèfwa w konn moute echèl la ou fè bak. Sa pral depann de kondisyon yo, jan ou dwe fonksyone. Donk jounen jodi a la, anpil moun nan Dèlma 2, Dèlma 6 gen gwo enkyetid paske n sonje dènyeman an lè li te pran bal la kòman te gen yon pote boure nèg Bèlè yo sou rès nèg ki rete anba epi popilasyon paske lè gen batay sa yo pa gen pèsonn ki egzan. e wè sa ki te fèt. Menm si dan laprèmidi te gen repons tou. Men, anpil enkyetid o nivo de jan ki abit laba paske si paraza yo ta pèdi Barbecue, ebyen se pral yon kochma kotidyen paske chak jou ap gen atak yon mannyè pou kapab pran zòn sa a mete li an otaj jiskaske yo gen kontwòl li. Bon! Antouka, se ansanble de enfòmasyon sa yo ke nou menm nou te vle pote pou ou, koupe kou ak yon seri de rumeur paske nou pa vle kòmsi lè yon enfòmasyon ap sikile epi pou fanatik nou yo nou menm yo pa konn ki kote yo sitiye yo ebyen nou menm nou la pou nou kapab chache konfime oubyen enfime pou nou paske se notre job, se notre mission. Pou lèjan ki nou kritik, euh, je suis désolé. M pap reponn. M pap reponn paske plizyè fwa m pale avèk nou e m panse ke anpil nan nou konprann. Paske sou 100 mil moun, m ta kapab di se 3 k ap voye moute. E m gen enpresyon ke petèt 3 sa yo y ap rive yon jou y ap di ekoute Ben Ife bon travay. Je ladò franchman. Se sa k fè m pap al antre nan lojik kou pou kou, mano a mano avèk sèten fan, ils sont mes fans, epi ki ap joure. Paske pa bliye m toujou di nou, depi n ap joure, enben se tèt nou n ap joure paske chèn nan se chèn pa nou li ye. Mèsi la fami, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila. Epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou w nou di ke vou apresye le travay. Epi aprè, kès kon di? A la pwochèn! Jounen jodi, gras ak entènèt nou gen chans tande e wè sa k ap pase nan mond lan. Si w bezwen gen bon jan enfòmasyon sou sa k ap pase nan peyi Dayiti, sitou nan geto yo, branche chèn ou renmen anpil yo, RL prod ak Obsesyon Pwodiksyon ki travay men nan men ak anpil lòt chèn tankou Ayiti Divèsite. Pou w pa rate ankenn emisyon, lè w abone, klike sou ti klòch la. Answit.